Pwopozisyon sòti kriz nan enterè tout aktè yo ak nan enterè pèp ayisyen an. Pwopozisyon sòti kriz sa a sòti nan konsètasyon dirèk ak chak grenn manm fòs revolisyonè, Je nèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout katye popilè yo sou kòdinasyon fòs revolisyonè Je nèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout Pòtoprens 7 oktòb 2022. 1, Kontèks. Sòti 1987 pou rive 2022, peyi a plonje nan yon pakèt kriz politik, ekonomik ak sosyal ki jiska jounen jodi a pa janm ka rezoud. Aprè peyi a fin travèse rejim diktatè Duvalier yo nan lane 1987, Aktè yo te mete tout fòs yo sou pouvwa lejislatif la pou yo te kontrekare tout pouvwa egzekitif k ap vini. Malerezman, repatisyon responsabilite ant Leta ak ansanm lòt enstitisyon ki te pase anba pye sou diktati a pa rive fèt. Plizyè. enstitisyon demokratik ki te prevwa nan konstitisyon 1987 la poko janm egziste apre 35 lane. Amandman konstitisyon 1987 la nan dat 9 me 2011 ak Konsèy siperyè pouvwa jidisyè a tounen jwèt dèyè kay pandan ke pouvwa lejislatif la etann zèl li sou pouvwa jidisyè a. Prensip altènans pouvwa yo pa janm respekte. Se enstabilite nètalkole. Sa montre aklè nesesite pou gen yon nouvo konstitisyon nan peyi a. Peyi a se kriz sou kriz. Pa gen anyen, okenn pwojè. bon gouvènans. Sinon, yon pakèt pwojè kopi kole san okenn fon, san baz ekonomik reyèl, ki pa chita sou anyen. Se toujou slogan pou kanpay elektoral k ap lanse, ki pa pèmèt anyen reyalize pou peyi a. Pratik pou byen gouvène ki chita sou rezilta yo toujou vize echèk. akoz anpil pwoblèm administratif melanje ak koripsyon nan sistèm lan. Pandan tout kalite kriz sa yo, premye viktim lan se popilasyon an, moun nan geto yo, peyizan nan seksyon kominal yo ki pa janm jwenn sèvis, pa genyen bon lopital ak bon sant sante, pa genyen dlo trete. Manje. Pa genyen bon jan lekòl ak inivèsite ki kadre ak bezwen sosyete a. Pa genyen wout ak okenn enfrastrikti, poutan Leta kontinye ap pran taks san rete sou popilasyon an. Sitiyasyon ekonomik ak sosyal moun yo ap vin pi mal chak jou. Pa genyen pi bon moman ke jodi a pou nou demantibile sistèm lan ak refè l. Nan sans sa, apre fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, fini reflechi ak analize dimansyon pwoblèm yo, li wè sèl fason pou nou anpeche sa vin pi mal toujou, Se jwenn yon solisyon dirab a kriz yo. Pi gwo solisyon an se rive jwenn yon pak gouvènabilite ki sòti nan dyalòg, nan konsètasyon ak nan konsansis ant tout depatman nan peyi a, pou yon viv ansanm sensè, pou yon nouvo depa. Fòk mizè moun nan katye popilè yo ak mizè moun nan seksyon kominal yo fini. 2, Konsa, tout pwoblèm fondamantal yo k ap poze depi nan lane 1987 ki pa janm rezoud melanje ak tout revandikasyon mas defavorize a vini akouche vire tounen tout manifestasyon ak kraze brize. jiskaske nou rive nan tout pwoblèm nou genyen jounen jodi a. Pami tout pwoblèm sa yo, nou ka site, absans bon gouvènans, estabilite politik, ensekirite, gwoup nèg ak zam tout kote nan peyi a, koripsyon, manifestasyon vyolan, Pa respekte jwèt demokrasi a, altènans pouvwa yo. Enkonpetans moun k ap jere Leta a. Konstitisyon 1987, amande 9 me 2011 lan, feblès lajistis, palman ayisyen an, enpinite, enflasyon, chomaj. Goud la k ap pèdi valè. Inegalite, diskriminasyon, divizyon. Fas ak tout pwoblèm sa yo, genyen plizyè pwopozisyon pou yon sòti de kriz ki fèt deja, tankou Akò Montana, Akò Penn, Akò 11 Septanb, Akò Lwizyàn, Akò Inite, Akò Lari a, elatriye. Tout pwopozisyon sa yo gade pwoblèm lan senpman nan yon aspè konjonktirèl, san yo pa gade okenn aspè estriktirèl ak ekonomik, sa ki pral plonje Peyi a nan kriz pi rèd. Se premye fwa nan tout listwa peyi a sosyete a twouve l nan yon kalfou kote tout pouvwa yo konsantre nan men yon premye minis. Pa genyen okenn enstitisyon k ap kontwole aksyon gouvènman an alòske otorite leta ajenou konplètman. Kriz sa a ta dwe tounen yon opòtinite pou poze pwoblèm yo tout bon vre ak fè chwa yon solisyon dirab. 3, Pwopozisyon Fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e alye manyen youn manyen tout kwè, Ayiti ka sòti nan kriz la. Se pou sa, li pran an konsiderasyon dimansyon pwoblèm yo nan nivo estriktirèl, enstitisyonèl, ekonomik, politik ak sikolojik. Sou plan estriktirèl, jan sosyete a òganize a, li afekte tout kouch yo nan diferan sektè nan lavi nasyonal la, tankou sektè piblik, prive ak miks. 2, Sou plan enstitisyonèl, li kreye pwoblèm ak òganizasyon estriktirèl yo chak nan twa sektè sa yo, piblik, prive, miks. Sou plan ekonomik, Li kreye yon enstabilite ki ogmante chomaj, enflasyon, goud la k ap pèdi valè, pa gen kòb k ap sikile ase nan popilasyon an, yon gwo mizè. 4, Sou plan politik, li kreye kriz ekonomik ak sosyal la. 5, Sou plan sikolojik, li kreye lakay chak sitwayen, gason kou fanm, ayisyen nan peyi a kou nan dyaspora, yon gwo strès ki gen konsekans sou kò ak sou lespri yo. Nan sans sa, fòs revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye manyen youn manyen tout, Pwopoze, yon konsèy depatmantal saj, KDS, k ap genyen 11 pèsonalite. Konsèy depatmantal saj sa a ap genyen manda k ap bout 7 fevriye 2024, dat enstalasyon yon nouvo prezidan eli. Chak saj yo ap sòti nan yon depatman. Se aktè sosyal, sivil la ak aktè politik yo ki òganize mouvman yo k ap chwazi li. Konsèy depatmantal saj la, kou li fin fòme, dwe enstale ofisyèlman, an prezans PM defakto Ariel Henry, 10 senatè yo, aktè yo nan sosyete sivil la, ak aktè politik yo. Yo dwe chita prese prese pou byen dyagnostike pwoblèm yo, analize konfli enterè ki genyen nan mitan aktè politik yo, byen defini aksyon ki ijan yo, byen metrize sistèm lan, Nan kontèks kriz la, idantifye tout mwayen ak resous yo, travay sou kaye revandikasyon pèp la ak etabli yon ajannda aksyon klè kou dlo kòk. Travay sou aksyon ki ijan yo. Pecita, rankontre epi chita pale prese prese ak 10 senatè yo. PM defakto Ariel Henry. Aktè yo nan sosyete sivil la ak aktè politik yo. Peti B. Chwazi yon prezidan pwovizwa prese prese. Peti C. Enstale prese prese nouvo prezidan pwovizwa a nan Palè Nasyonal, nan kolaborasyon ak aktè yo nan sosyete sivil la, aktè politik yo, 10 senatè yo, PM defakto Ariel Henry, reprezantan kominote entènasyonal la, Petit D, chita ak nouvo prezidan pwovizwa a, PM defakto Ariel Henry, pou mete an plas yon lòt gouvènman an kolaborasyon ak tout aktè nan sosyete sivil la ak aktè politik yo. Petit E, enstale ak prezidan pwovizwa a nouvo gouvènman an. Petit F. Jwe wòl Jwe wòl yon asanble vijilans, kontwòl, ankadreman pou prezidan pwovizwa a ak nouvo gouvènman an, sitou manda 10 senatè yo ap fini an janvye 2023. Petit je Remèt kaye revandikasyon pèp la bay prezidan pwovizwa a ak nouvo gouvènman. Divès aktè nan sosyete sivil la ak yon pati nan kominote entènasyonal la, yo tout kwè ke pi gwo andikap pou òganize eleksyon anndan peyi a se ensekirite toupatou ki lye. toupatou ki lye dirèkteman ak divès gwoup nèg ak zam ki nan diferan zòn oubyen katye anndan peyi a, tankou Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, Ba Dèlma, Ri Sen Maten, Lasalin, Waf Jeremi, Site Solèy, Kwa Dè Misyon, Fontamara, elatriye. Jepep, Bèlè, Riyèl Maya, Bwouklin, Site Solèy, Gran Ravin, Vilaj de Dye, Kanaran, Kwadèboukè ak Tòsèl. Gwoup nèg ak zam tout kote ak nan lòt depatman anndan peyi a. Fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout konnen byen revolisyon l ap mennen revolisyon l ap renmen an se pou byennèt tout moun. k ap viv nan katye popilè yo, tout peyizan yo, tout sa ki pòv yo, tout moun ki pa benefisye anyen nan richès peyi a ke yon ti gwoup moun kontwole. Pou retabli lòd ak kreye bon klima pou òganize eleksyon pou renouvle pèsonèl politik yo, Konsèy Depatmantal saj la dwe egzije ak prezidan pwovizwa a, Nouvo gouvènman an pou l lanse yon pwosesis restriktirasyon Polis Nasyonal Dayiti a ak ranfòse Lame Dayiti. Pou sa rive fèt, KDS la dwe prese prese ak prezidan pwovizwa nouvo gouvènman an pou kreye yon pwogram sosyal espesyal, PSE, nan chak katye ki gen gwoup nèg ak zam yo. M ap repete, pou sa rive fèt, KDS la dwe prese prese ak prezidan pwovizwa a, nouvo gouvènman an pou kreye yon pwogram sosyal espesyal, PSE, nan chak katye ki genyen gwoup nèg ak zam yo. 5, Konklizyon. Malgre tout pwoblèm ki genyen nan mitan klas politik la ak nan sosyete sivil la, nou dwe prezève peyi a ak popilasyon an. Sèl yon dyalòg sensè, enklizif ka pèmèt nou sòti nan kriz nan enterè tout popilasyon an. Nan sans sa, Konsèy Depatmantal saj la, KDS, KDS la, dwe kreye yon klima konfyans nan mitan popilasyon an ak tout sektè yo nan lavi nasyonal la. Konsèy Depatmantal saj, KDS la, se pi bon mwayen pou nou jwenn yon solisyon konjonktirèl ak kriz politik la, pandan li pran an konsiderasyon aspè estriktirèl, enstitisyonèl, ekonomik, politik kriz la, epi pou li kreye klima pou peyi a pran chimen eleksyon pou poze baz yo pou atake pwoblèm yo ki pa janm rezoud, ki fè peyi a toujou nan kriz. Jimmy Cherizier, nan non Fòs Revolisyonè, Jenef an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout.